kote ke le parquet te verbalize deklarasyon Pasteur lan, kote ke le commissaire du gouvernement Maître Jacques Lafontant te di ke yo pral site Pasteur lan au correctionnel. Sepandan, yo te voye sitasyon an efektivman, yo te voye sitasyon dirèk lan. Lè nou te resevwa sitasyon dirèk lan, kote ke parquet an te mete dat mardi 7 janvier, pou afè an nan te tande o tribinal koreksyonèl. Sepandan, m vle di nou ke lalwa bay yon demach pou la kesyon de sitasyon dirèk o koreksyonèl. Lalwa akòde yon delè avèk pakè a kote ke li di ke pakè a redije sitasyon dirèk lan, li siyifye pati an, apre sa gen yon delè ki se de 3 jou ouvran ki egal a 5 jou òdinè. e te mete dat egzakteman e sousi ke lwa a di apèn de nilite, apèn de nilite, sela vle ta dire ke le parquet n'a pas à fixer une date, c'est le doyen du tribunal ki pral dezigne yon jij e kap remèt dosye a pou jij la tande afè la, e se ka fè le doyen ce matin ki pèmèt ke jodi a sa ke parquet a te prevwa pa rive reyalize paske le doyen du tribunal du coup premyè enstans de Pòtoprens a fè otreman. Sela revyen o tribinal de premyè enstans, o dwayen tribinal de premyè enstans pou dezinye yon jij pou antandre lafè e konsa a pati de sa otomatikman ke yo fin dezinye jij lan n ap ka konnen ki jou afè lan ap pase oprè di tribinal. Se yon demach nòmal, se yon demach nòmal e nou menm nou se de moun ki atache ak lalwa avèk lè prensip lego fè revyen ta di yo ke eske gen yon konsekans, wi kanmenm l ap toujou gen yon konsekans sepandan. puiske se la demach, se la, puiske se la demach nòmal, puiske se la pwosedi nòmal nou rete atache avèk li e ke n ap tann lè yo deziye jij ki pou tande afè la e nou menm n ap aranje nou pou nou vin plede, pou nou vin vide afè sa yon fwa pou tout. Pou lentèdiksyon de depa, nou, nou genyen pou nou fè seke de dwa. Pa egzanp, nou deja, nou deja fè yon jij de pè. Son purman administratif. Le ministère des cultes c'est le ministère nou ta kapab di kap veye le bon fonksyonman des cultes religieux en Haïti. Ministère des cultes pou pran yon desizyon sèt ou yon desizyon antisipe, yon desizyon avan menm, avan menm la desizyon penal. Cela revient à dire que nou menm antan ke avoka nou gen pou nou fè premyèman yon recours de tutelle. E dayè se sak fè nou la a tou, se sak fè nou pran lè vwa legal, se sak fè nou fè lè pwosedur legal, nou kwè nan jistis peyi nou. De tout fason nap fè se ke de dwa e nou atann lè rezilta eskonte, lè rezilta ki nou kapab di ki pwoporsyonèl avèk sa ki pase a.